Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou kontan rejwen nou sou chanèl la pou nou fè yon ti pale alò se parti nou anfas yon sitiyasyon enkontwolab. Bagay yo dejenere nan peyi Dayiti. Bandi ame yo anvayi anpil antrepriz. Yo pwosede ak dechoukay. Gen anpil refleksyon ki ap fèt sou kesyon sila. Dabò, nan sa ki konsène mache Ti Tony, ebyen fò n di ke strateji sa bandi yo menm mete an plas, se ta an kèlke sòt pou kapab fòse mesye Simo yo ki angaje yo nan yon batay jiska la dènyè gout de san fas ak Barbecue yon mannyè pou kapab jwenn bout li e kisa atak sa yo vize se ta kapab fè mesye sa yo ki nan konba nan ba Dèlma a pou kapab desann al pote sekou ak moun ki gen biznis nan zòn sa epi mesye yo menm yo kapab jwenn yon ti libète. Se yon bagay konsa. Men ofon fò n di ke genyen anpil vwa ki kòmanse leve, dè polisye pwòch ki di non on pe pa fèr sa. N ap kanpe batay nèt jiskaske zòn sa nou libere l anba men Barbecue e jiskaske nou ta mete men sou li vivan ou mò. Se nan sans sa a, mwen pral envite nou gade yon ti videyo. Videyo yon ansyen polisye. Men mwen rele misye Vlek paske nan yon premye videyo ou wè kote ke nan kad yon operasyon, misye t ap rele nèg yo ap fè videyo kote di misye, gade kòman yo vlèk nan kò nou. Nou manke pran. Epi dezyèm videyo a, misye fè anpil gwo revelasyon sou sa k pral pase nan 2021 an. Polisye sa a, m ta kapab di se yon pwofèt. Misye se yon ajan udmo. Epi misye jwe pye l, l ale nan peyi Kanada. Paske sè t un vivan. Epi misye rive lôt bô a, l di mesye, Hum, sispann fè bandi vlèk nan kô nou paske bagay peyi Dayiti, otorite yo pa pran nou an ka vre. Ebyen jounen jodi a la a, misye pale, misye di nèg yo, Mesye, pa okipe kenn nèg k ap di nou pou nou deplase cha yo, obyen veyikil blende yo, pou n al pote sekou. Depi nou deplase sa vle di bandi yo, yo menm y ap tounen nan zòn sa ankò. Donk se repouse yo nèt. Il a parlé pandan 1 minit e 57 segond kote ke li di ke se divèsyon e o final fo pa lache priz. On l'écoute. Anye. M fè videyo sa yon fason gon divèsyon k ap fèt pou m di nou pa pran nan divèsyon sa. Mache Ti Tony nou wè k kase a avèk lòt bagay nou wè k kase yo, Se menm nèg ke lapolis ap kwape nan moman yo, ki al kase l yon fason pou yo fè divèsyon, pou nèg Simon yo ka kite espas y ap kenbe yo, pou yo te ka al veye, kòm si biznis nèg yo anba. Mesye pa pran nan divèsyon sa, se divèse y ap divèse nou pou n ka kite operasyon n ap mennen anndan an, pou n ka al veye biznis nèg sa yo anba. But si nou pran ladan l, operasyon ap kanpe. E sak pral gen la kounya, yap jwenn, yap pran letan, yap jwenn fòs yo, yap ranmase fòs yo, yo yap vin tou, yap vin touye nou pi mal, yap vin tiye rès polisye yo. Mesye bagay biznis ki kase a pa gen dechoukay efektivman jan moun yo panse a. Son dechoukay pwograme li ye pou yo fè divèsyon sou blende yo, pou blende yo ka ale stasyon Gonayiv olye pou yo rete kote ou wè yo rete ap goumen yo. Son divèsyon li ye mesye. Polisye yo trè sou men nou e nan divèsyon nèg yo ap pran nou. Poutèt pou gwo chèf yo ka al kanpe nou nan stasyon Gonayiv devan Che de Cosa, devan mache Ti Tony, epi pou n te ka lèse lye de konba kote yo tiye polisye a nan moman yo. Mesye m ap di nou sa ankò, pa pran nan divèsyon sa! E gwo chèf yo nan lapolis konnen ke se nan divèsyon y ap pran nou. De tout manyè mesye, gwo chèf nan lapolis yo, omwen mesye, yow, bay limaj, bay limaj omwen yon jistis. O mwen kite polisye yo fè travay yo yo te sipoze fè depi depi kèk tan paske nèg sa yo e pa limaj yo tiye pou nou sèlman nèg sa yo e pa limaj yo tiye pou nou sèlman nèg sa yo tiye Deramo pou nou nèg sa yo tiye Oscar pou nou nèg sa yo bay Wadford bat bal pou nou deja e nèg sa yo Yo kraze yon kanntè ki ta pral fè relèv anba bal pou nou deja. Nèg sa yo tire sou 4 si moun nou te gen anndan Toyota yo deja. Pa pran nan divèsyon sa yo mesye. Bon, vle k pale mezanmi, vle k konprann jwèt la tou li menm men de lwen li ap pwodige kèlke konsèy ak frè dam li yo ki yo menm nan peyi Dayiti nan pousyè a. Yo asasine, yo tire yon polisye ki pran bal nan tèt. Pnh, Se goumen li ye. Yon sèl strateji n genyen, se goumen kont bandi. Bandi ki fè vi yo ap vòlè, ap kidnape, ap asele, ap seme dèy ak dezolasyon nan popilasyon an, Pnh se goumen li ye. Met pye n atè pou yn fwa pou tout nou fè bandi konnen nou pa kabrit, nou gen mèt, nou gen fòs lalwa nan men nou. Nou nan batay, nou gen lalwa nan do nou, nou gen yon misyon pou n egzekite, pou n akonpli, se bay tèt nou sekirite, pou n bay popilasyon an sekirite, pou n kwape bandi. Yo ka frape yon fwa, yo ka frape de fwa, nou menm, an nou prezan nan komisarya nou, an nou rete an eta dalèt. An nou mete tout sa n genyen pou n kab ranfòse komisarya yo. Nou anba lavil lan, nèg yo ap frape sou wout ayewopò, lapolis ap frape. Nou pap frape sèlman, nou pral chache yo. Yo atake komisarya Lasalin, n ap twouse ponyèt nou pou n fè batay la. E batay la ap fèt sou tout teritwa a. Yon sèl strateji lapolis la genyen, se goumen kont bandi, kont vakabon. Yo chwazi pou yo viv de twa zan. M gen presyon yo nan dènye mwa, yo nan dènye jou yo. E sèl fason pou nou fini avèk fenomèn sa a, se met pye n atè, manche zam nou, òganize patwouy nou. Mande popilasyon an, le fèt n ap mande popilasyon an akonpanye nou, paske nou pa soti jan m di l la nan yon lòt planèt, polisye yo se frè nou, zanmi nou, kamarad nou, bandi yo se ènmi nou. Y ap atake, n ap bay repons. Li ka pran yon ti tan, men nou mobilize jiskaske bandi konprann fòk ekzaksyon yo fini e l ap fini lè nou fini pa rive stope yo. Se goumen li ye, se batay n ap batay, n ap batay ansanm pou n bay popilasyon sekirite. Mèsi. Ebyen fò n di ke pandan jounen dimanch lan, samdi ou dimanch je kwa, Léon Charles mande mesye yo pou kapab fon kanpe sou batay la, batay nan ba Dèlma a. Nèg yo di negatif, pa gen bagay konsa. Se kòm si m ta kapab di jounen jodi a la a, mesye yo pa pran lòd nan men Léon Charles paske bagay la li. konplike pou yo e yo menm yo pa vle pèdi polisye nan sikonstans sa yo ankò. Yo pa vle pou bandi ap plede touye polisye epi a chak fwa yon gaf fèt epi sa w tande a la pwoblèm. Non! Nèg yo ap avanse jiskobou e jiskaske yo menm yo jwenn viktwa final la. Ebyen nèg yo di Leon Charles, Je suis désolé, nou pap pran lòd e nou menm n ap rete la pou n batay. Brèf, pwoblèm wi la. Men fò n di ke gen yon lòt videyo. Gen yon lòt videyo ki parèt e ki ap woule an boucle sur les réseaux sociaux. Videyo kote ke nou wè plizyè bandi ki antre nan yon konpayi lwil. Alò lwil machin. Men gen anpil moun ki di ke se lwil mobil. Men gen moun ki di ke se fifa. Fifa se yon distribitè otorize lwil mobil. Men jan videyo a ye a, li parèt nètman enposib pou ta di se nan ki blòk. Men aparaman, nou konnen genyen yon mezon Fifa ki se yon distribitè otorize lwil mobil nan peyi Dayiti ki sitiye li sou Granri a. Si se ta sa, aparaman, se ta nèg krache dife yo ki yo menm pase alatak sou mezon sila. Men fò n pa bliye ke tout atak sa yo, tout dechoukay sa yo, jan polisye a di li an, se yon mannyè pou kapab pèmèt ke ebyen lapolis konsantre l sou enstitisyon sa yo y ap kraze epi pou kapab libere ba Dèlma. Men polisye yo menm yo di Pa kestyon. E sou videyo sa a n ta kapab di jan li viral sou rezo sosyo yo nou wè gen yon nèg ki parèt aparaman avèk yon ak 47, misye abiye an nwa, aparaman ilè kamoufle epi misye ap tire bal. Aprè misye desann zam ni an gen yon tip avèk mayo blan ki parèt, yon kaskèt byen sur, epi aprè y a 2 zòm e jiska 3 k ap tire epi nèg yo ap avanse se kòmsi nèg yo nan gè, gwo manch long nan men yo. Epi nèg yo menm antre anndan an. Bon, èske se te dechoukay nèg yo vin fè? Aparaman genyen de, kat, sis nèg ki gen gwo manch nan men yo. Epi nèg yo pote boure. Bon, sa fè sèt. M deja wè sèt la sou videyo a. Epi nèg yo ap mache. Nèg yo antre anndan an. Pa bliye, apre yo fin tire, alò yo antre anndan epi yo fin tire, y ap mache. Pour la suite, nou pa wè kisa ki pase aprè. Eske te genyen moun anndan? Eske nèg yo se dechoukay yo te vin fè? Bon, sa se yon ensemble de kesyon ou kapab poze tèt ou. Men pou videyo sa a, fò n di ke sa se yon enyèm videyo prise par les cameras installées à l'intérieur de ces institutions là. Pa egzanp, sou videyo nou wè lakay Ti Tony, nan mache Ti Tony an, Vwa dèzòm e anpil moun idantifye mesye sa yo. Tèt chaje dans la République. Antouka fò n di fas ak atak sa yo anpil moun di ke ebyen lapolis li parèt trè trè enpuisan. Men kisa lapolis ka fè nan yon sitiyasyon konsa paske imajinevou yo te kase anpil komisarya. Yo pran zam, yo pran minisyon, e sa lapolis genyen kounya la a? Se avèk mèg mwayen l ap batay avèk bandi yo. Men kòm prezidan repiblik lan te anonse ke genyen materyèl ki ap vini, ebyen popilasyon an espere ke materyèl sa yo ap vini yon mannyè pou kapab fè fas kare avèk bandi yo. Men mesye l prezidan, fo sangaje davantaj dan zon konba an amon e an aval. Sètadi kanpe, goumen avèk mesye yo, men pa ke sa, fòk ou koupe tout koulwa minisyon yo tou. Sitou bal. A wi. Bon, fò n di ke anpil nan manm sektè prive a pran leson. Yon bèl leson. Mwen m ap bay mesye sa yo yon ti konsèy. Bon, kòm ann Ayiti kesyon biznis lan se yon bagay ki trè fasil, se sèl kote yon nèg ou fè biznis, ou kapab twonpe Leta sou chif dafè ou, sou kesyon pèman enpo se sak fè nèg yo yo menm yo just renmen Ayiti men si yon nèg wè w paka envesti nan peyi sa ebyen mare pakèt ou ale lè dirijan yo ap fè peyi lè sa moun kapab vin envesti ladann men fò n di tou gen anpil nèg ki nan sektè prive a ki oblije bay lajan pou kapab jere biznis yo pou kapab kontwole biznis yo e le pire sè ke se dezòm zame antouka. Nou pa kab repwoche yo de sa paske se konsa peyi a ye. Si peyi a te genyen sekirite, eske yo tap vèse yo nan lojik sa? Pa sur. Antouka merci la famille, un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!